Oh oh! Gade misye men! A gran frè a t gen la. Chak jou. Depi maten kote w te ye zo? Nap fè lari e se li ye wi frè fò fè lari wi. Misye fou menn le pa touye tèt ap chache w wi menn ou pa antre vin manje wap fè anba règle anyen boss. Non tem nan lari a m fè tout bagay wi frè tout bagay fèt tout swit fèt epi m nan lari a li ye. M ri pou ou boss la. Ah e ou menm ou ri pou mwen men e swit map fè mwen menm e li li e swit. Sak genyen manti a tout lè bay wi. Fè nan granmoun nan mouri lan men nou. Dè ou pa fonksyone ou pa fè anyen. Si granmoun sa mouri sam pral fè la menn. Li pa peye k lekòl poul fè fè inivèsite li fè fon ekip bagay. Ou dwe chwazi kanpe devanm big ou pa sot di men la ou ap fè la wi sesi sela. Wè isi frèm, ou fin fè etid ou ayiti ou fè tout bagay wè te pou vin isi se met may la pou fonksyone frè. Epa bon map fonksyone mwen menm. Non sa e ou menm, chak moun gen tanperaman pa yo men men la reyalye. Wè sa m di w lan frè m, m oblije frè m. Wè sa m di w lan, ay di lari a map fè, kite m fè lari m mwen menm. Gen pwoblèm pou lepè a, biti fò je ma yo wi menm. Non depi lepè a mouri lap antere. Lap antere frè, ou pa bezwen pè, e frè m ou ye, tout bwàs ki fèt map di w. Wè sa m di w lan frè m. Tout bras ki fèt map diw epi nap fè tout bagay. Ret pozitif brother. Mwen fè lari mwen menm. Chè pa nan pale avèw la la menm. Ak chou. Depi ak vèm al achte yon ti pwa pou li la pou m fon ti kase fèy met pou li ladan m pa konn sak rele kase fèy la. Men manje nan street la a yo konnen ale pè a. Toujou gen liv lan men. Sèl bagay nap fè. Depi wè nap pale konsa la se pa lòt bagay nap pale. Frè pale se de fanm nap pale bon nou konn tout lojik fanm yo nan menm yo ye. Nou bliye gen lè. Ay liv la. Non monchè sa e ti kalbè a. Ou wè ti bagay sa li fè moun sou, li fè moun fou. Eskel gen moun blanch ladann. Monchè fè espò li gen tout nivo ladann nèt. Tande misye map di nou avan ba nou koze fanm nan lave kilòt. Yo chaje. Anmweyy nou te wè sa. Lojik 5. Nou fò ba misye liv la wi fò nou ba misye sekrè an wi. Non ti liv sa li gen danje ladann wi. Nan sa m pa ka di yo m rele frè m Bodio paske papa m depanse lajan nan li. Nenpòt jan li an tankou nèg ki fè etid ou k al lekòl m panse w te ka